Yo le mond m salye nou Kòman san jou pa gen jou brakiyèt pa pè vapè Ariel Henry komisè gouvènman pòtoprens la komisè gouvènman kwadèboukè a minis la DG lapolis la mesye m okouran m gon gwo otorite t sot rele m la nèg y ap fè kominyezon pou yo tiye yon nan prizon an. Nèg ap fè gwo kominezon pou yo tire nan yon nan prizon. Mesye map di nou sa klè. Si nou pa ka touye, si nou pa ka kraze baz la, nou pa ka kraze tout alye m genyen yo, nou pa ka tire yon. Pase yon gentan nan men nou. E manje misye pa manje pase misye tèlman pè, manman misye ap kriye a goch a dwat tout moun misye gentan pè. M pa gen pwoblèm pou nou tiye misye. Men lè nou fin tiye misye map tiye pi prè ke 4 milyon moun. Pa gen afè map soti pou m tiye yon grenn moun. Chak jou map tiye yon moun. Depi bal, zam rejiste, manchèt rejiste, tout bagay ki gen rapò a tiye moun rejiste, e konsa map tiye moun. Afè bagay m tande nap pale de Max Sony jounalis yo m pa konn pale de Marc Sony. Marc Sony son gran nèg li ye, Marc Sony yon milyonè li ye, Marc Sony gen kòb li lal bwè sendomeng, pa e nou menm nou pa nan afè a Marc Sony, nou pa e sendomeng Marc Sony pral pran plezil, nou menm nou frape, nou plenn nan, m ta anose plenn nan depi nou pa kite bit bwa an repo, map frape, map frape. Chak lè lapolis frape bit braye e konsa map frape. Mesye ti mesye yo deyò yo te ye e lakay yo yo tounen. Pa bilye lè pelebren te soti e Jovenel Moïse ki te fòme kò gang G9 li a ki te fè masak. Lasalin, ki te fè masak Bèlè, ki te fè masak Bitbwaye, ki te fè masak avèk kòmandan Bled. Matin Moise. Kòmandan Bled t ap kondi machin pou li e nèg sa yo te ranfòse chen mechan ki vin fè masak la. Mesye jounalis yo nou bilye lè pèp la leve dèyè Jovenel a manifestasyon. Chen mechan pa dakò manifestasyon an, kwadèmisyon, se pè lebren ki te tire, ki te koz manifestasyon an pase, ki te fè masak sou pè lebren ki te koz manifestasyon an pase. Nan plenn nan. Lè chen an pat ka fè nou pase, se pè Lebrun te repouse chen an ki te fè manifestasyon an pase. Chak fwa e konsa, chak fwa e konsa. Se poutèt sa, yo twouve pè Lebrun twò raz ki fè nèg yo ansasinen moun nan bitbwaye nan kwadèmisyon yo te bache nan zòn nan Ariel Henry sa t fè nou dou sa e paske lè aksyon an te pase ou pat la DG a lè aksyon an pase ou pat la kounya e ou ki la pa gen pwoblèm pou lapolis vire nan zòn nan pa gen pwoblèm pou lapolis vin bitbwaye fòl kanpe nan mitan. poul met lapè jouskase pou pèp la retounen lakay li men depi lapolis vini wap met chyen anndan cha wap met tout lòt nèg yo anndan cha wap tire sou nèg pa nou yo wap ba nèg pa nou yo gaz ou pa janm atake lòt bò nèg pa chen yo. Mesye m di nou sa, depi lapolis antre bit bwaye ankò e sou nèg mwen yo ap tire m pa gen pwoblèm pou lapolis antre bit bwaye wap kanpe nan mitan m pa gen pwoblèm pou lapè fèt m pa gen pwoblèm depi se sou nèg pa m yo wap tire sèlman tout alye yo tout tèt baz mwen yo depi lapolis antre nan bit bwaye Depi se tèt baz ki gen apatyen, depi se bagay ki gen apatyen a leta, n ap fèmen tout. N ap boule tout, n ap fèmen tout. Ou konprann? N ap fè masak sou yo. Mesye, m tande n ap fè gwo kominezon pou nou tiye yon, m pa gen pwoblèm pou nou tiye yon sèl yon, nan men nou tiye yon. Nan men tiye yon. Sa e lach li ye. Bann masisi. Sèl yon nan men nou tiye yon. Yon pral gen. 8 an prizon 4 mwa pou l genyen pou l gen 8 an prizon lè 400 mawozo fonde an 2018 yon pa konn anyen nan 400 mawozo bon yon yon okontrè kap rele non kap di mesye lè l te la e sosyal li te konn fè pa gen bagay sa l pat konn fè bagay sa yo nan baz li jounen jodi a e nou menm ki antre a bagay sa a nou jou kounye a si nou antre ladan l e lapolis kote nou e la yon yon pa ka di non e nou granmoun nou chèf prèl non yon pa ka jere tèt nou pou nou yon pa ka jere vi nou pou nou. Yo ka pale avè nou nou jis tande l pase li te la. Nou wè e bagay sosyal li t ap regle. Yon nèg ki fèt tou byen manman n Etazini, papa l Etazini, tout fanmi n Etazini wi. Yon nèg ki leve tou byen l ye wi. Ou konprann? Yon pral lekòl e sou machin li l al lekòl wi mesye. Potko menm gen bagay bandi nan zòn nan non. Sof ke nan bagay politik, mesye sa fèm rayi nèg politik wi mesye. Renel Senatus te vle pou Yonyon mache avèl, li pa vle mache avèk Senatus paske Senatus son malfra. E poutèt sa, Abraram fè konminyezon, e zanmi yon yo li, l fè konminyezon, l arete yon yo. Yo kenbe yon yo nan prizon, poukisa? Yon yo pa gen dosye non. Yon yo pa fè zak non. Yon yo pa konn fè kidnapin non, mesye. E mwit wa latè wi. E poutèt sa, yo di yon yo leve tou byen. Yon gwo otorite rele m la di y ap fè konminyezon pou yo tiye yon yo nan prizon an. Si enfòmasyon an e nan lari a lage m paka pran nan lejè mesye. Gwo kominezon k fèt la. Sak fè m paka pran sa lejè. Gon vòz kap sikile yo tande yo yon mouri, yo yon lopital san fontyè, yo yon pran plizyè bal, yo yon nan lari, yo yon pa nan lari, yo yon nan prizon. Kòman l pran bal sa? Nèg la anndan selil li pran bal. Tout moun kap kap voye vòz, yon pran bal, yon yap fè tèt cho m di yon, yon an pa gen anyen yon la, bon yon nan prizon. E kounye an yon otorite rele m. Si nèg yo gen pou tiye l, yo poko tiye l. E sa m di yo, si a. Si Ariel Henry gen pou tiyel yo po tiyel Si Frantz Elbe gen pou tiyel yo poko tiyel Si komisè gen gouvènman an gen poul touyel li poko touyel Si minit jistis la gen poul touyel li poko touyel Si DAP a gen poul touyel li poko touyel Ou konprann Si dyektè lapolis sa gen poul touyel li poko touyel Men pandan map pale avè nou la m fè tout moun an konfesyon la. Lapolis, tout moun ki kite zòn nan k al kouche klè si n devan bim lan si n bezyen retounen lakay nou koumanse fè revolisyon de lapolis pou nou tounen lakay nou tout moun ap ret an silans lakay nou banm bay anaf a lapolis mesye lapolis bezyen lapè pase bay leta wi mesye kouman chen fè di l ap sipòte leta. Yon nèg a zam ilegal lap sipòte leta kijan? Chen gen lontan leta ap sipòtel mesye Martine Moise ap sipòte chen an Ariel Henry wap sipòte chen mechan Frantz Elbe wap sipòte chen mechan an e konsa bagay la ye mesye depi lapolis rantre bit bwa ye e e e e dan bouda nèg mwen yo rantre e bal ak gaz. yap sipote yap tire sou neg mwen yo depi e bagay ki revyen ale tan map boule tout tout chef baz yo net tout alyem yo an jeneralman kom se baron plenn nan mo dod la pase depi la polis antre bit bwaye map pote tout map boule tout bagay leta tout bagay ki apatyen a leta map boule tout. Mesye nou yon nan men nou pou l tiye. Yon nan men nou pou nou tiye l. M kite l nan men nou. Kòm nap fè kominezon pou nou tiye yon yon otorite rele m gwo gwo reyinyon ki fèt pou yo tiye yon. Manman yon yon. Papa yon yon mare yon pi sere. Fanmi yon yon mare yon pi sere. E la mò se jou l la l poko mouri. Pou nou tiye yo, fò nou tiye, fò nou kraze 400 mawozo, fò nou, fò nou kraze tout alye yo. Fò nou tiye tout alye yo. Mesye pa bilye, lè nou tiye misye, m pa gen pwoblèm pou nou tiye misye. Ou wè nou menm, lè m leve, chak jou, m ap tiye 4 milyon moun pou nou mesye. M ap tiye 4 mil moun pou nou, 4 milyon moun pou nou. M ap, m ap antre anndan faktori, anndan kamyonèt. Anndan legliz elèv lekòl map tiye tout pou nou mesye map gade poum wè yon sèl grenn yon yon nou mèt nou mèt touyel mwen m garanti nou sa nap jwenn dèyèl pou moun pa mouri nan peyi a fòk pa gen bal fòk pa gen zam fòk pa gen manchèt fòk pa gen kouto fòk pa gen baton fòk pa gen wòch tout nèg ki nan prizon yo Gen gwo konminyezon ki fèt nan prizon an. Yo yo, aranje w. Gen gwo konminyezon ki fèt. M pa kwè mesye, nèg la nan men leta l sou kont lajistis pou konplo ap fèt pou yo tiye l. Yeah! Pase otorite a di m se konfime. M di bon. M paka pran sa lejè mesye. Nèg yo gen pou yo tiye yon. E yo ka pran poz yo vin fè fouy. Yo yo vide poud sou ou. Nèg yo ka ba w prazon nan manje. Nèg yo ka met prazon nan dlo w. Nèg yo ka ba w piki. Ou konprann? Pase mwen menm yo m gentan pa mete spra sou ou. Ou mèt mouri. Ale kote ou prale la. Ke nanm ou al repoze anpè. Fomi a pot nouvèl ba ou. Tout etan nou la, chak jou nap tiye moun sou konsyans yo. Ou mèt ale kote ou ya ke nanm ou repoze an pè, chak jou nap tiye moun. Paske yo gentan konnen kiyès ki nou menm, kiyès ki lamò sanjou, kiyès ki 400 mawozo. Ou konprann? Yo gentan konnen kiyès ki nou menm. Nèg yo al fè konminyezon ke yon otorite a rele m li di m nèg yo fè konminyezon pou y al tiye yon m di w kwè pandan nèg la nan men leta pou yo ta tiye l li di m e konfime anben mesye kòm se yon nan men nou Nou vle bat chen antann mèt li. Pwobabman chak jou map ba nou 4 mil mò nan mounda nou. E nou konnen mwen t la mò san jou a. Nou mèt a fon kay 50 etaj nan jwenn 100 pou nou bat manti a. Nou konnen m wi mesye. Nou konnen m. Bon yon yon pito kap di lèl te la e sosyal li te konn fè koman koman koman koman koman. Li lò te la. Bon mwen pa la kounya. Se la mò san jou di se li dat. Kòman mesye? Anbe kòm nou vle wè kote syèl ap pase pou tè, kote tè ap pase pou syèl, on wè mesye. On wè. Non mèt bat chen an epi tann mèt li.